Se avèk anpil tristès, anpil chagren m ap aprann nouvèl sa a. Eleman ki t ap soude baryè, yon fason pou kapab bay repons ansanm avèk Repiblik Dominikèn k ap depòte, ki pa respekte Ayisyen, malerezman li ta pèdi lavi l e se pwazon yo ta ba li. Si se pwazon yo bay eleman siwman se pa dominiken non ki travèse vin ba li pwazon. Son frè. Son moun ki te kanpe bò kote l kap batay. Son sousou, son petyon, son restavèk. E se la a map fè ou konprann. Lè nèg yo nan peyi dayiti toujou ap dou se blan blan blan blan blan kounye a la nap fèm konprann ke se dominiken ki pa vle n met tèt nou ansanm tou se dominiken ki pa vle nou met tèt nou ansanm tou paske nan peyi dayiti fòm di nou mesye politisyen yo pran blan an tankou yon dji popo yo metel devan pandan yo menm yo ap regle tout afè yo pa anba. Pou egzije respekte dwa, pou egzije respè. Li te nan mouvman an. Li t ap soude. Li t ap travay. Li t ap manifeste pou move tretman. Moun yo ap depòte yo. Moun yo ap bat yo. Moun yo ap asasine. Moun yo ap bay kout bòt. Moun yo ap bay a chèn. Moun yo ap pike a bwa. Moun yo ap leve frapatè. Moun yo ap bay move souflèt. Se moun ki sanble ansanm avè l. Epi ou menm kòman w santi w pou w bay frè w sa pwazon? Epi w ap di m se blan wi k pa vle peyi a avanse. Se menm vye mantalite sa nou gen pou jiskaske n rive nan tèt leta. Nou nan kòripsyon, nou nan finanse gang, nou ap vide zam ak bal nan katye popilè yo, nou nan dwòg, nou nan tout sa k pa sa. Apre sa kou peyi nou pa ka mache nou di m se blan. Gon travay ki pou fèt se blan k pa vle nou met tèt ansanm men esplikem. Kòman blan fè pa vle nou mete tèt nou ansanm. Kòman kisak fè blan pa vle nou met tèt nou ansanm bon sa ki grav nan listwa pèp ayisyen se ke ou konnen se blan ki pa vle ke w met tèt ansanm pou kisa w nan fouk blan tout la sent jounen pou kisa w kay blan tout la sent jounen pou kisa se la madanm ou se la pitit ou se la tout ras ou ye kay blan. Atò pandan blan pa vle w met tèt nou ansanm nan se blan sa kap okipe w, se lakay blan sa ou mete kòb ou, se kay blan sa tout byen w ye, epi se blan k pa vle ke w avanse nan peyi a. Se blan ki pa vle w met tèt ansanm, se blan k pa vle w fè peyi w, epi tout afè w lakay li. Men, kòman se fèt il? Ban m yon ti limyè, eksplike m! Blan sa ki pa vle w met tèt ou ansanm, blan sa ki pa vle peyi w devlope a, epi se la ou pral sere lajan w? Kòman ou fè alèz ansanm avèk blan sa konsa? Donk nou kapab konprann nan peyi Dayiti, nan dosye blan ki pa vle n met tèt nou ansanm, son kouvèti blan ye! Son kouvèti blan e e blan li menm li di pa gen pwoblèm map mache map chwazi mache nan lojik nou an piske gen bagay pou m pran map tou pwofite pran l se sòt ki bay enbesil pa pran. Bon di m se blan k pa vle met tèt ansanm epi ou pa fon jan pou chase blan an? Ou pa fon jan moun sa a blan antre nan tèt li pou wè kòman w te kapab konvenk li pou rale l vin jwenn ou? E se yo tout wi pèp ayisyen ki gen menm diskou a, se blan kap kraze peyi, se blan k agoch, se blan k mete moun, se blan k fè adwat, e blan k pa vle nou met tèt nou ansanm. Epi lajan nou se lakay li nal sere l? Pitit nou a madanm nou nap destabilize lakay nou epi se kay blan nal sere yo? Men se kwa listwa? E ni moun ki nan pouvwa, ni moun ki nan opozisyon gen menm diskou a. Se blan, se blan, se blan. Bon kon se blan, epi moun sa ki sou pouvwa ou refize mete tèt ansanm avèl. Non, se kwa listwa? Donk, ou di se blan an. Ou refize travay? Ou di se blan an? Ou ap destabilize peyi ou ap kreye gang tout la sent jounen? Blan an pa vle nou met tèt nan sa. Men ki istwa sa a? Atò, tout moun mete ansanm n ap manifeste pou ki sa? Se pou kapab fè respekte. Pa vre? Men, si nap travay ansanm, si nap manifeste pou menm bagay, on gwoup moun pa ka pase pa anba ou al pran lajan pou kraze, pou asasine, pou anpwazone. Apre sa ki sa ki pral pase, se nou menm ankon k pral di, se yo k pa vle nou met tèt nou ansanm. Tandiske se ou menm ki te pase pa anba. Donk la nap konprann, menm si ke wap batay ansanm avèk Ayisyen. Menm si nou gen menm diskou men veye zo ou veye lot la. Ou pa ka fin fè yo konfyans a 100 pou 100. Serye paske menm si l bo kote ou nou chak a ti pan kat nou devan nap manifeste anmwey men veye zo ou veye lot la. Paske moun kap bo kout pon ya se moun ki bo kote ou. Moun kap vann ou ansanm avek enmi ya se moun ki bo kote ou. E lè w yon nasyon ap aji konsa m pa kache di w, ou pa ka soti la pou w rive la ansanm avè l, l ap vann ou pou plat manje. Donk sa ki fè fòs yon nasyon se inite. Inite nan tout sikonstans. Inite nan tout sa n ap fè. Donk kounya la, si n ap batay ansanm, Pou ke nou fè respekte dwa. Antre nou pa ka gen youn kap. Gen pa ka gen youn kap bay lòt pwazon. Donk an menm tan wap batay ansanm avèk moun ki sanble avè w la pou menm bagay. Ou tou an chat pent tou paske w pa konn ki kote yon move frap ap soti. Mouvman trèt sa fò nou kite l. Nou kapab raple nou nan ane pase yo te genyen yon pwofesè ki te pase machin ni sou yon etidyan. Anpil etidyan pran lari anmwey jistis jistis ou pa ka pwofesè a goch a dwat patati patata ebyen ki sa k pase? Viza tonbe epi mouvman kase epi sa w tande a etidyan ap kontinye mouri pwiske pa janm gen yon egzanp ki trase. Donk, nou kapab konprann nan ki nivo pèp sa salòp, nan ki nivo l visye, nan ki nivo l sousou. E dènye kouk pou touye koukou a pèp ayisyen, se lè w ap gade videyo sa. Mezanmi gade espas sa, se kote dominiken yo te mete chou, yo te mete militon, pase yo t ap gate piske w konnen yo fon semèn nan sak yo ap chofe etc. Militon kòmanse pouri, chou kòmanse pouri. Donk moun sa yo wap gade la kap ranmase se ayisyen kap ranmase chou pouri, kap ranmase militon pouri. M poko janm wè pèp visye, pèp salòp pase moun sa yo. Non, moun sa yo m pa kache di w, Abinadèl te mèt depòte l, depòte l, redepòte l, redepòte ankò. Paske nou pa ka nan eta sa. Konbyen tan militon pran, konbyen tan militon pran pou l bon? Konbyen tan militon pran pou l bon? Nou pa ka bese figi nou konsa. Nou kapab grangou men nou pa sipoze saf. Bon lò ranmase pil militon pouri sa yo sa w pral fè avè yo. Nou raple nou dènye man m ap eksplike nou mwen menm si m chèf peyi Dayiti yon seri de ayisyen k ap viv ansanm avèk m woso zòrèy. Pase gen de betiz m pa pran nan men w. Gen de betiz m pap pran nan men w, gen de fatra ou pral ranmase kay moun pou rantre sou teritwa m pap pran l nan men w. Non, m pap pran l nan men w paske gon dosye respè mwen menm map jere. M pa ka prezidan yon peyi, m pa ka premye minis epi map gade, m pa ka majistra nan komin pou map gade koman yo ap maltrete frè m ak sè m epi voup yon baryè ouvri epi map gade koman Sitwayen pam ap travèse l pral ranmase rès militon pou li m pa kache di w m tap tèlman ba 3 militon m tap fè militon leve sou m tap tèlman bat ou ak tèt chou m tap fè chou pouse sou ou non m poko janm wè nasyon salòp kon men konbyen tan nou pral di m se kochon nou pral bay yo manti se vann n ap ranmase se ranmase nou ranmase yo pou n al vann nan mache. Lè lòt nasyon an gade nou, kap fon aksyon konsa, lap di nou, a wa wè, son bann kochon yo ye. Son ekip bann, son ekip bann kochon. Yo pap sispann trete nou tankou esklav. Yo pap sispann trete nou tankou esklav. Foske, pou moun respekte ou, fò dabò ou respekte tèt ou. Anpil bagay yo fin pouri, yo menm yo pa chwazi manje l epi voup yo ouvè wa pil sak ou pral ranmase, m pa kache di w, m tap ke ba w m bat ou ak sak militon, e m ta pral fè w depoze l, lè w pral depoze la chak kote w te pran w grenn militon, m tap fè w depoze yo la, youn aprè lòt anba kout makak pou m fè w kite sanwont, pou m fè w kite visye, pou m fè w kite nen frèt, pou m fè w kite manje atè san di mèsi. Pou yap imilye w, pou yap maltrete w konsa epi se la ou pral ranmase pou fè kisa pou al manje. E pa kochon ou pral bay li manche ou pral manje l. Atò pou m pa ta kanpe an tanke responsab pou m fè w manje tout militon sa yon sèl kou. Pou m pa trase yon egzanp sou nou. Pou m aprann fè nou respekte tèt nou, aprann gen nen nan figi nou an tanke moun. Ala traka pou lave kay te papa. François Duvalier gon kote l te gen rezon ansanm avè nou. Paske nou pa fè respè nou. Paske nou pa konn valè nou. Paske nou mete nou nan nivo bèt la. Nou mete nou nan nivo esklav la. Nou pa chwazi soufri pou ke nou kapab jwenn respè nou. Konbyen tan Militon pran pou l bon? Si se dlo nou pa ka jwenn, apa kanal irigasyon Jovenel te kòmanse konstwi a se zèb k ap pouse ladan? Pike bounda Ariel, pike anba grenn Ariel fè l fin fè l, pase lajan peyi a la. Lajan peyi a nan men l, trezò piblik sou kont li. Pike bounda Ariel pou ke l fè kanal irigasyon an. Li te mèt rete ansanm avèk Repiblik Dominikèn kòm se tchoul l ap fè. Men lè n leve nan kò l maten, midi, swa, n ap pike l, n ap ba li chalè, nou pa ka pa jwenn rezilta. Majistra ki nan zòn nan fò n konnen sa k pase, ki sa l itil nou. M pa ta ka majistra non, pou majistra nan Wanament mesye, pou m ap gade se konsa moun ap ranmase chou, w ap ranmase milito, ki kote w pral antrave l? Ki kote w pral antrave l silvouplè? Pou w al fè ki sa? Pou w al bay kochon manje? Non, menm nan vant kochon sou teritwa sa pa t ap rantre. Alevwa pou w ta ranmase l pou w al vann li nan mache pou moun manje. Kòm ou menm ou chwazi trete tèt ou an bèt m pa kache di w, jan w vini an konsa m t ap resevwa w, m t ap fè w manje militon. Li pa t ap travèse sou teritwa a, m t ap fè w kanpe sou pon masak la m fè w manje tout militon an. M ta fè w masakre militan w ban mwen. M ta fè w kanpe la pou manje l pou manyen ki te sanwont, pou manyen ki te visye. Pou manyen ki te nen frèt. Pase nou pa ka yon nasyon, nou pa ka yon pèp pou n sanwont nan eta sa. Pou y ap imilye nou se konsa n ap pwonmennen ranmase po kay moun. Pou y ap joure nou fè n malonèt, choute nou, di yo pa bezwen nou. Epi se konsa pou n ap pwonmennen manje kras kay moun. Kot santiman nou? Eske nou vann li nan po bannann? Men sak pase? Jan nen nou fè frèt konsa pèp ayisyen? Non! Eksplike m kote, kote nou jwenn nivo sanwont sa, kote nou kwaze ansanm avèl? M pa ka konprann! Sa k ap pase nasyon an pandan dènye moman yo la pou nou sanwont, pou nou san santiman nan eta sa? Humm ala traka pou lave kay tè. Militon wi. Militon pouri wi pèp ayisyen. Yo ap ranmase met nan sak. Ki kote w pral avè l? Ki kote w pral antrave l? Sa w pral fè avè l? Li pouri ki sa w pral fè avè l? Yo jete l paske l pa bon yo pa antre lakay avè yo. Yo al manje w menm w ap bwote l. Ki kote w pral avè l? Pou al bay pou al fè ki sa? Pou al bay chen manje? Pou al bay kochon manje? Paske jan nap triyel la si se te pou bay kochon n tap just ranmase n vire. Siman wap triye pou fè sak pou al vann ki kote w pral vann. Ki kote w pral vann bagay pouri yo. Pandan yo vide yo atè w konn sa yo enjekte ladan ou pral ranmase yo a. Non. Non pèp ayisyen. E si w wè majistra a ka rete silans sou dosye sa. Bon, si w wè yo ka aksepte ke baryè a ouvri, se ke li menm tou l te voye moun ranmase militon. Fò nou ba yo responsabilite yo wi. Si kazèk, si delege vil, si tout otorite ki nan zòn nan kapab aksepte yon bagay konsa pou moun ap ranmase militon. Non, nou ladan tou. Nou aksepte yon bagay konsa fèt? Ala traka pou lave kay tè. Non, mwen toujou di l, mwen chèf nan peyi Dayiti, yon betiz konsa ap fèt, jamè, o gran jamè. Ou pap janm wè yon Dominiken travèse fon betiz konsa, non. Li konn valè tèt li. Si w pa vle konn valè w antanke moun, mwen menm antanke chèf m ap fòse w. Si se yon zòrèy ou pou m koupe, si se yon bò dèyè w pou m plapla, pou m fè w konprann ou se moun, fò w gen nen nan figi w, fò moun respekte w, m ap fè sa. Paske m gen yon peyi, m gen yon liy pou m kenbe, m gen yon standa, m gen yon istwa pou m jere, m p ap chwazi kite kèk ti malandren. Kèk chen manje atè non. Se chen manje atè san di mèsi kap fon aksyon konsa. M pap kite kèk grenn ayisyen ki gen santiman pye poul, ki pa gen nen nan figi yo, ki gen san restavèk menm jan ak Petion, ki gen san restavèk menm jan ansanm avèk Bwaye ki pa pitit Desalin, chwazi fè m pase pou nenpòtre ki antanke dirijan, antanke otorite nan peyi. Non jamè yon bagay konsa pap pase. Epi la a nap toujou di m se blan k pa vle nou plante lakay nou. Se blan k pa vle nou fè manje. Epi nou gen 25 an nap travay ansanm ak yo. Wi dirijan nou gen 25 an depi lap travay ansanm ak yo. E non sèlman sa tou nou menm ki konprann bagay yo. Nou menm kap gade kòman peyi ap dewoule. Imilyasyon nap pran kounye a la se sak nou pou n ranmase pou n al ranmase militon. Humm ala traka pou lave kay tè papa. Frè se sè byen eme fòm di ou gen moun toujou nan peyi dayiti wi. Se vre bagay la difisil. Wi bagay yo kapab difisil nou konnen. Pou jwenn bon grenn li pa fasil. Men lè ke ou tonbe sou bon grenn nan. M pa kache di ou. Li kapab pou kont pal elimine nenpòt 10 a 15, 20 grenn pa bon. Genyen Wideline Pierre ki se direktris depatmantal anviwònman Nòdès la pèp ayisyen. Li demisyone apre l wè jan l ap swiv, jan l ap tande, jan l ap gade ak de grenn je l konplo ki monte pou ke yo ouvri baryè a. Li menm ki te fè pati de moun ki te pran inisyativ pou bloke fontyè a yon fason pou fè respekte Ayisyen yo. Lè l gade yon aksyon konsa ki fèt, li demisyone. Li di en en, la pa la m, yo te ka ban m pwazon tou. Pase si m wè nèg ka ale chita yo negosye pou ouvè baryè a, apre tout imilyasyon sa. Mwen antanke manman m ap gade timoun yo ap depòte, san manman, san papa. Anpil komin tout an bòn Anpil komin tout an delegasyon Tout bagay la mèd Tout bagay la mèd Tout bagay la mèd Ensekirite Ou kapab konprann, dlo nan je, chagren, tristès. Donk, si ke pa gen yon travay de konsyans ki fèt lakay, kòman n ap kapab fè fas kare Paske tout batay ki pa rive reyalize, ki pa atenn objektif, se trayizon pèp ayisyen. Se trayizon. Pase si nou tout pa gen menm diskou, si nou tout pa gen menm vizyon, si nou tout pa vle menm bagay, kòman ou vle pou ke gon rezilta? E anvan nou akize lòt la, se moun sa yo nou sipoze elimine anvan. Paske gon chanjman ou bezwen fè, fòk ou pa epanye ni manman ou ni papa ou. Si tout fwa yo vini yo kanpe sou wout ou, yo bezwen bloko ou. Si tout fwa ou wè papa ou wè manman ou se li minm, kap fòse ou rete nan lesklavaj la, donk fòk ou travay. Fok moun sa yo ou mete yo de kote. Fo jwenn yon mwayen pou w pase sou yo pou w kontinye paske w gon peyi pou w sove. Se pa paske l se manman m li te pote m 9 mwa nan vant pou m wè li vle kenbe m nan yon lesklavaj. Li vle pou m gon santiman ret ak moun. Li vle pou m yon esklav volontè epi pou m pa di manman non. Ou pap ka fè yon bagay konsa. Si ou, ou chwazi pou rete esklav, ret nan lesklavaj ou. Men mwen menm m pap aksepte yon bagay konsa. Mwen pap aksepte pou m grandi epi pou m wè pitit mwen toujou nan menm ling nan. Toujou nan lesklavaj. Toujou ap bourike. Toujou ap imilye. Dwa l pa respekte, y ap maltrete l nenpòt kòman, pou m aksepte yon bagay konsa. Paske moun sa te fè byen pou ou? Moun sa se li ki te leve ou? Non, bagay la pa p ka rete konsa. Nou bezwen fè travay sa. Ayiti an danje, se pou tout Ayisyen mete men. Lè w tande gen yon gwoup Ayisyen pase pa anba la l trayi, ebyen fò w kreye mwayen, fò w jwenn yon fason, avan menm enmi an rive sou ou, gwoup sa a ki chwazi al vann ou an pou mete l sou kote. E se pa pou san rezon, Desalin te kanpe nan fwa l, li te di, tout moun ki vle rete nan lesklavaj, soti la! Pa rete la! Soti! Al jwenn yo si w vle rete nan lesklavaj. Men mwen menm m pap rete. Lè ke w ap fon batay ou aprann gon gwoup ki leve l al negosye, gen lajan k gentan tonbe. Pi gwo pè l, avanse sou li. Di l konsa, ki sa w vle? Ki sa ke w vle? Ki sa w deside fè? Fè l konnen ke! Li trè tou. Fè l konnen ke l sot vann mouvman. Pa kache. Se pou di l sa. E ba l presyon menm jan ke l ta al vann ou an pou l degaje l pou l konbat enmi an. Pase se li k pou tonbe ou menm ou sipoze rete an vi. Fò w fè l peye trayizon l nan. Non. E medam, matmwazèl e mesye ou kapab wè kòman bagay yo ye nan peyi Dayiti, a chak fwa yon moun fin tonbe, ou tande woy woy woy, mouvman ap leve kanpe mande jistis, apre sa ou pa tande. Men nou menm ki la ou kapab wè nou toujou gade menm pozisyon nou an, Jovenel Moïse vole ponpe fòk ke l jwenn jistis. Si Jovenel Moïse pa jwenn jistis, kwè m si w vle, Se kounya prezidan pral mouri nan peyi dayiti. Kit ou te renmen l, kit ou pat renmen Jovenel Moise. Men, jounen jodi a se li k asasine antanke ti nèg tèt grenn. Veye zo w veye lòt la. Pou ke demen se pa papa pa w, se pa mari pa w k al asasine. Si jounen jodi a n pa gentan trase yon egzanp, si jounen jodi a n pa gentan voye yon leson bay moun k ap mache asasine yo. Nou kapab konprann ki sa k pral pase demen? Nou ka konprann kòman sitiyasyon an pral ye demen? Fò n fè moun yo peye pou sa yo fè. Pase si tout jounen n ap di yo divize nou, yo divize nou, nou e idantifye moun ki divize nou, e byen fòk nou sispann kole nan pwèl moun sa yo. Nou pa toujou di se blan k ap gangsterize, se blan k ap agoch, se blan k ap ame. E Lanbè pat konn toujou di w se kay blan zam nan soti? Wi, zam nan soti kay blan l men li menm li fè 25 ap travay ansanm avèk blan epi zam nan soti kay blan li menm li vin distribye l pase l ap finanse gang e non sèlman tou l nan dwòg. A vle di se kay zanmi l l al chèche zam yo epi l vin avè yo pa bòr isit. Non fò n klè ansanm avèk bagay yo. Fò n klè. Fò nou klè pèp ayisyen, se menm jan m te di l donk jounen jodi a, Laurent Lamothe pa ka prale dokiman wi, gade bay prèv pou ki sa depi byen avan ou pa t janm fè sa yo, pou ki sa ou t ap sere dosye yo. Bay prèv la la kounye a la di m a ki sa l sèvi. Se pa lè Kanada fin mete dosye deyò, se pa lè se pa lè pye ou pran nan lyann se lè sa a w ap pete kouri nan larepiblik. Se pa lè sa w ap bay konferans pou laprès relanmwey monte desann etc ap bay ti eksplikasyon pou ki sa depi byen avan, depi dèzane w pat janm di men kòman bagay la te ye, jounen jodi a, yo ta rale dosye, yo ta rale achiv sa pou di a, li te di tèl bagay nan tèl, nan tèl lè wi. Nou pa janm bay eksplikasyon. Eske n ap tann se lè nou vin monte nan tèt pouvwa pou nou kòmanse mare moun pou moun ka konprann ke n ap travay? Si se pou sa nou chire nou pa kout wi ti mesye. Donk menm jan m te di l, donk ou pa ka premye minis epi pou y ap vin asasinen yon prezidan ou pa okouran. Ou pa chèf, ou manke responsabilite. Menm jan m di l Martine Moïse gen eksplikasyon pou l bay la repiblik. Piske ou te nan do prezidan gen anpil bagay ou konnen. Pa tann se lè bagay la difisil, se lè kòm si frap la tonbe, pase enmi ap travay tou lè sa pou ap soti tèt ou. Se pa paske ou wè savann nan, ou wè tèren an lib pou panse l lib vre se lè sa gen enmi, pase men kache yo tanzantan y ap ba w kèk kalòt, e gen yon jan y ap trase dosye, e yo fò nan sa. Ala traka pou lave kay tè papa. Medam, matmwazèl e zemesye, apre aksyon sa ou kapab konprann kiyès ki ayisyen, kiyès ki renmen peyi dayiti. E kiyès ki vle vrèman pou ke gen yon chanjman ki fèt nan peyi sila? Frè se sè byen eme, byen vini nan Ayiti la repiblik dè koken sèl vòlè kap rete. Nan jou pase yo, la polis poum byen di, inite BLTS arive arete Joel Kaouli nan Jakmèl, yo jwenn li ansanm avèk gwo zam fann fwa lakay li. Men nou kapab wè kòman. Men nou kapab wè kòman divès moun e reyaji sou dosye sa. E m ap gade kòman misye kanpe nan dcpj se tankou moun k ap vann bò katedral. Ya. E dèfwa lè w konn wè gen kèk ti nwa yo pran ansanm avèk gwo zam fannfra, yo pa parèt konsa, gon jan yo mache kloutap, makonnen. Si se trop dlo cho ou pran nan kizin dcpj se trop fèy papay nèg yo on ti jan dous epi m wè misye poste a de met postè nan djaz li pa gen problèm. Pa gen problèm tou pou nèg gen gwo zam pou ko ou sekirize biznis ou. Men ti tonton sa a se pa jounen jodi a nou nou l ap site nan vye koze nan dwòg nan peyi dayiti. Nou raple nou de odyo sa a? Mèt Danton Leje, Mèt Danton Leje, 1995, An nou swiv pèp ayisyen jan n toujou di l pa bò isit, sèl achiv k ap rete. An 1995, Jan Danton Leje ki te komisè gouvènman Jakmèl leve yon bon maten, ki moun li vle pouswiv lajistis pou kesyon dwòg? Joel Kaoli, ki te grenn vant prezidan Preval. A monchè, Jan Danton Leje te gentan pa t komisè gouvènman an lontan! Jounal, radyo, Haïti Inter, 1995. Komisè gouvènman nan Jakmèl poze lapat sou 19 sachè kokayin ki te abò bato Altagrace Marine ki se pwopriyete Mesye Joel Kaouli. Sou lòd komisè a ak delege Sidès la Mesye Ronald Pierre, lapolis arete 10 manm ekipaj bato a ansanm ak pwopriyetè a Mesye Joel Kaouli. 8 nan mesye sa yo gen nasyonalite etranje. Komisè gouvènman Jakmèl la, mèt Danton Léger presize lajistis pral fè travay li nan ka sa san patipri. Li pa t ka bay yon chif egzak, men mèt Danton Léger soulinye 19 sachè kokayin yo ka koute plizyè milye dola ameriken. 19 pakè de kokayin e non sèlman nou sezi kokayin yo, nou arete prè de 10 nèg tou ki te abò ekipaj lan, pandan tou ke nou pwosede a arestasyon de pwopriyetè bato a ki se Mesye Joel Kaoly. Nou senpleman arete tout nèg. ke ki dirèkteman enplike ou endirèkteman enplike nan kestyon an, nou arete yo e nou pral ranpli lè fòmalite ke lawa mande nou pou nou ranpli, n ap fè sezin kabinè denstriksyon e tout sa nou gen pou nou fè yo se lajistis k ap kapab konnen ki nèg ki dwe kondane, ki nèg ki pa dwe kondane, men fè sèl sè ke nou arete tout nèg, tout nèg anba kòd e nou pap ba yo libète pwovizwa. Bon, nou pa spesyalis an la matyè, men se 19 pakè de kokayin, de spesyalis ki wè kokayin yo, wè se de bagay ki trè fò, se de kokayin ki ta gon sètèn purte, donk sa ta vle di ke se de bagay ki chè seryezman, plizyè milye de dola. Sezi dwòg sa fèt nan Jakmèl, lendi 30 oktòb pase a. Responsab yo te transpòte 19 sache kokayin yo nan lokal komisè polis nasyonal la nan Pòtoprens. N ap soulinye kolaborasyon polis nasyonal ak Minuit a pou te rive fè arestasyon sa yo nan Jakmèl. Ala traka pou lave kay tè. Ou wè menm Danton Léger ki te arete misye avèk divès sachè dwòg la, se menm Danton Léger sa a sou Privert? Tande byen, se menm Danton Léger sa ki te fin fè travay sa an 1995, se menm li menm nan sou Privert ki t ap libere prizonye fè yo pase pou mò, met prizonye deyò. Ha ha! Eeyy! Ala kote gade visye mesye se peyi sa. Adje lavi sa o! Si nou pran palo de truk politisyen pa bò isit, pèp ayisyen, jounen sa ap twò piti. Humm antouka jan m toujou renmen di l, Ayiti dictature c'est l'appel des Antilles, Ayiti demokrasi se la repiblik dè koken, sèl vòlè kap rete ki vivra vèra, ki moura kakara. Mwen di w mèsi paske w tap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale map kite w nan bra Papa Bondje paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou bonswa tout moun, non pa m se Fouco e nap kwaze nan lòt videyo. Bizou bizou one love. Bon jounen.